Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se lendi 8 me 2023 nou pote kèk enfòmasyon pou ou men deja n ap swete ou pou pase yon bon moman an notre konpayi e deja trè bòn semèn sou chanèl ou renmen anpil lan n ap kòmanse par yon tweet e tweet sa li pwouve vrèman ke Gen anpil nèg ki nan sektè lajistis nan peyi Dayiti, nèg sa yo se kòb yo vin fè. Se visye yo ye, se vòlè yo ye. Gen yon komisè, nèg la pa wè sa pou l fè, kiyès l al chwazi libere? Yon bandi. Ebyen fò n di ke misye sou sanksyon. Tande byen sa m pral di nou an, le redoutable chef de gang kokorat san ras William Raymond, pou kapab rive sou mwen. M pral pran kèk medikaman la pou wè enben si grip sa a nou kapab voye l lakay li. Bon tande non, e komisè sa a, li ta dwe pran prizon tou paske tande byen jij ki sou dosye a li pa la, komisè a kouri pote boure l al libere gang sa a. Kounye a premye bagay w ap di tèt ou sèke komisè a te gen lajan nan men l. E nou pa kab di sa o kondisyonèl. Komisè a gen lajan nan men l, komisè a pase a laksyon, epi li libere gang sa a. Kounye a, nan lojik Bwa Kale sa a n ap viv la, èske komisè Saal pa merite yon Bwa Kale? Antouka, m konprann e m remèsye lajistis tou pou desizyon sa a li pran, paske si yo pa mete komisè sa a an izolman, pèp la t ap mache sou li, t ap pran l, t ap manje l. M panse se pwoteje yo pwoteje Sera Gazius. Osi senple ke sa. On vous protège le commissaire parce que kote pou ta ye a, m gen enpresyon se nan men popilasyon an. Komisè a gen yon miz an disponibilite nan men l e san sòl poutèt li libere chèf gang Kokorat San Ras la. Men genyen tou yon ankèt ki louvri. Si yo ta jwenn dè zendis de kòripsyon konsènan le commissaire, y ap arete l. Se pral yon trè bòn egzanp ki pral trase. Diran le mwa davril e le mwa de me, m gen enpresyon genyen de trè bòn egzanp ki ap trase. Gen yon egzanp ki deja trase sou dam ki nan CAS la, Madam Tonton. Yo arete li paske yo wè li fouye men l byen fon nan lajan. Kès asistans sosyal la pou fè lòt koze li menm avèk Rosmila Petit Frère. Ebyen kounya la se tou pa komisè gouvènman Gonayiv lan Serard Gazius ki li menm antre nan lojik pran kòb nan men fanmi bandi, pran kòb nan men pwòch bandi, pran kòb nan men bandi pou kapab libere bandi. Fòk gen egzanp ki trase nan sosyete a. Gen yon seri de moun panse ke yo pral fini e fòk yo fini Fok yo paka nan pale sou moun anko. Nou wè koman bagay yo ye la nan peyi dayiti. Bon mezanmi aprè plizyè jou bandi yo rete lakay yo, yo pa kab soti al la chas ebyen fòn di ke nèg yo reziye yo la sal fèl fè yo pote boure sou lari an. Tantativ de kidnaping mal toune, yon otaj mouri anba bal. Manm baz Gran Grif. yo menm egzekite Marc Edwin Phanor, chofè yon otèl nan Senmak. Malfra yo mete fen ak jou sitwayen sila nan kad yon tantativ kidnaping. Marc Edwin Phanor, li menm li te oblije dirije vè baz Gran Grif, ki ap opere nan premyè seksyon kominal Ti Rivyè nan Latibonit, sa li te refize nan kad tantativ kidnaping sila. Akoz refi li, manm baz Gran Grif yo krible l ak bal. Viktim nan egzekite sou wout nasyonal nimewo 1 an nan nivo kafou Lavil, se te jou samdi 6 me 2023 a. Nou pa mande mal pou yo, men Bondye va pale avèk yo. Pèp la va pale avèk yo paske gon lè k ap rive mesye. Luckson, ou menm menm, malfra! San reflechi, gon lè kap rive pèp la ap poze w kesyon. A ben wi, pèp la gen pou l poze w kesyon. E nou tout gen pou nou tonbe anba men pèp sa a. Lè sa a, se li menm ka va deside sou sò nou. Paske nou mechan anpil. E menm nèg sa yo fò n di ke yo touye 2 otaj. Tande byen 2 otaj ki yo menm kouri kite baz Gran Grif. Jwenn lanmò yo samdi 6 me 2023 a. Sitwayen sa yo ki an fuit te sou wout pou kapab antre lakay yo. Men yo pa vrèman abitye ak zòn nan. Yo ateri nan lokalite ki rele Seji oubyen Segi. Prezans 2 otaj sa yo te parèt yon ti jan sispèk e anpil moun nan popilasyon an te al pote mesaj la bay chèf gang Luckson Elan. Malfra sa li menm fizye 2 otaj sa yo nan kafou lavil, kò viktim yo, yo te jete yo nan yon rivyè. Moun nan zòn Segi oubyen Seji m pa konnen, ki yo menm te wè sitwayen sa yo, yo pa pèmèt ke lavi yo sove. Tout moun nan zòn sa se bandi. M kanpe dè sa m di a wi. Paske si nou wè 2 moun ki te otaj, y ap chache wout pou yo ale, nou ta kapab kache yo anndan lakay nou. Annatandan, ebyen, nou moutre yo wout pou yo kapab soti. Men si. Nou rele chèf gang nan. Nou di men kote moun sa yo ye, sa vle di nou nan gang nan tou. Nou mèt atann nou aske lè popilasyon an oubyen lapolis nan kad fizyonman sila a, yo mete ansanm pou y al ba nou bwa kale. Lè sa nou pap gen plen paske se nou menm ki rele gang nan ki di men kote moun yo ye. Sa vle di nou se gang tou. Nou se gang tou. Nou mèt tann tou pa nou paske kèlkeswa sa ou fè sou latè, se sou latè w ap peye l. Enfòmasyon m t ap eksplike nou talè an, konsènan yon endividi, yon malfra. M tande yo di misye ta pèdi lavi li. M panse ke n ap chache genyen konfimasyon sou enfòmasyon sila men si se te vre la repiblik t ap gen plis enfòmasyon k ap sikile ladan li. Men nou menm nou la n ap chache konnen e konprann èske se vre ou pa kòmkwa nou twòp ta pèdi lavi l. M gen presyon se ta pa yon aranjman pou la repiblik. Men jan bagay yo fret la m pa kwe misye mouri vre paske yo ta fe nou konprann donk se misye ki ta touye prop tet li paske la l bre yon bagay yon extrait de malt. Antouka fom di nou ke rete branche sou dosye sila pou n konnen eske vagabon sa sanginè sa li mouri vre paske gen yon lot enfomasyon kap sikile kom kwa gen anpil moun yo voye nan morg. Nèg baz Savyen yo. Nan moun sa yo voye nan mòg, ebyen misye ta ladann tou, yo tepe figi l pou yo pa wè si se nou twòp. Jiske la, m ta kapab di se de rimè. Men, si de twa grenn ta mouri nan baz la, l t ap fè plezi. Yo t ap bay pèp la plezi. T ap gen anpil plezi pou popilasyon paske bagay yo pa bon e yo pa dwe rete konsa. Mwen menm, ban m fon pale ak mesye sa yo. Luckson, nou twòp, kit lòt. Sa yo di k mouri, k poko mouri, Yo tout ap mouri. La polis gon bagay pou fè. Fok ou mete yon fiksasyon sou sa vyen. Menm lè se just apre ou pral pran ti mepri. Men tanpri souple. Mete yon fiksasyon sou sa vyen. La polis banm di yon bagay. 14 moun sove. Nèg sa yo yo te kidnape yo. Nou pa gen chans wè imaj yo. Nou pa gen chans poun wè koman nèg yo fè moun sa yo mal. Nou pa gen chans gade anyen menm. Rezo sosyo pa pou nou. M gen enpresyon si nou gade E menm sou WhatsApp wi imaj sa yo yo viral. Donk si nou gen chans nou gade tout imaj sa yo mezanmi m gen enpresyon ke nou pa ta bay mesye Savien yo chans. Tankou jan ansyen kòmandan an chèf pnh la konn di sa Leon Charles nou ta pral di Luckson baz Savien nou gon fiksasyon sou li. Men elas aprè tout sa se kòmsi nèg yo santi yo wa toujou. yo toujou ap bay pwoblèm. La polis fò pase a laksyon. Fò bay nèg sa yo sa yo merite. Paske m pa kwè popilasyon an dwe soufri toujou. Lòt enfòmasyon nou pote pou ou se ke la polis nan departeman du Centre mete men sou 4 sivil ame dimanch 7 me 2023 a alòske moun sa yo tap dirije yo vè Cap-Haïtien. Manm popilasyon yo menm fè tout mannèv posib pou te kapab pran kontwòl polisye sa yo, men malgre ensistans popilasyon ki te vle a tou pri li menm devèse kolè li sou sivil ame yo, fòs lòd yo reyaji lè yo dispèse foul la ki te mase devan baz udmo a, daprè Centre à la une. Fòk nou soulinye ke.